Gen moun ki bat bravo, gen moun ki pa kontan, gen moun ki fache e gen moun ki kontan. Jodi a la, Magalie Habitant pase yon move moman anba men Militan ki yo menm t ap manifeste kont ensekirite, kont lavi chè, kont gaz ki monte, moun pa ka sikile, bandi pran peyi a, e lè n konnen Magalie Habitant se pa yon moun ki gen twò bon background, sitou nan divès zak ki ap pase nan peyi a, dosye ensekirite, dosye kidnapin, gen moun ki lonje Ebyen dwèt yo men longè nan figi Magalie Habitant ebyen nap diw jodia la a Magalie Habitant manke mouri e se bon pyel ki sovel se kèk bon zanmil ki te avèl kèk bon militanl kèk bon patizanl ki yo menm kouri de justesse jan Magalie Habitant sot dil talè a la a ebyen si se pat sa Pou kwè nou tap pale la se nan mòg Magalie Habitant tap ye oubyen se boule yo tap boule l paske militan yo te deside fòk yo fini avèk Magalie Habitant, Magalie Habitant pran kout wòch nan jenou e gen mak san tou nou te wè nan rad li, nan dèyè l dizon yo di ki se kout kouto men Magalie Habitant di se pat kout kouto men li pran kout wòch li pran plizyè pataswèl ebyen Magalie Habitant ki li menm chape anba lamò sa fòk nou di l konsa paske E pou fason militan yo tap maspinen Magalie Habitant, sanble yo tap tou fini ak sa, ebyen nou pral fè ou tande deklarasyon Magalie Habitant jistapre gwo dram sa sot pase la e lonje dwèt tan men longè nan figi phtk ki ta voye vin asasine l men se baton yo ba li gras avèk bon zanmi l sa pa rive fèt antouka nou pral fè nou pral fò tande koze paske Magalie Habitant pale bòn ekout tout moun ou sou kanal Paula TV lakay haiti.com nap tande m se yon gran plezi pou mwen ke mwen sou gwo panèl sa pou m fon ti bat bouch. Nou gade la parole. Avèk Jezi mwen sove de jistès avèk ekip ki te avèm yo tou ki te pwotejem avèk sam pa wè yo ki fè jodia la ke Magalie Habitant pat defen bon. Retrase pou retrase retrase pou oditwa Boukante la parole la ta fè. Yes mwen te. Petyonvil, mwen te desann paske m pat desann nan manifestasyon. Mwen te nan biznis mwen nan studio a epi mesye yo rele mwen kèk ekip Petyonvil, yo di m a gon manif la wi vin gade. Vrèman yo di m manifestasyon an Jivena Pou m montre w s on bagay ki byen planifye ke yo fè, m sòti. bò sent terèz avèk manifestasyon ap moute jivena mwen fè pakou avè yo mwen monte peksyon vil avè yo yo desann pa dèlma tèlman kou a byen moute son ekip moun ki jalou de mwen sam pral di a mka mouri aswè a mka mouri demen tou paske yo te voye asasinem. Klèman son asasina yo vin fè sou mwen. Paske moun ki vini yo, yo pwograme yo menm pou mwen espesyalman. Manifestasyon an vin pase Petyonvil, yo desann Dèlma, yo vin antre nan 62, epi m tounen paske yo te tèlman anpil m pa t vle pase avèk machin nan, kounye a m vin ret tann yo Petyonvil. Mwen pran yo nan mache Petyonvil nou monte. Lè mwen rive bò Jarent. epi pap m toujou devan paske teni Tchouman se pa teni manifestasyon li epi gen yon mesye ki di ew nou bezwen sòvitye sela sòvitye si epi mwen kanpe ekip la antoure m epi m pa kontinye monte avèk manifestasyon mwen menm m ale pou m desann. Prive bon access access Haiti epi yo kouvrim lè yo kouvrim paske si yo te gen zam nan men yo yo tap tirem paske yo vini menm pou yo asasinem epi lè bagay mwen epim kouvri tèt mwen mesye ki ta avèm yo kouvrim paske tout kout wòch yo pran se mesye ki nan dom yo ki pran kout wòch la epi map kouri Lè m kòmanse ap kouri, m ap kouri, m rive yon kote, m vin santi m pa kapab ankò. Mwen di mesye yo, mwen tonbe, paske m fèb, paske m kouri anpil, paske m ap kouri avèk emosyon. Epi kote m tonbe nan dlo a, atè a te genyen boutèy bagay. Kounye a mwen vin blese. nan rad la yo di ke yo banm plizyè kout kouto gen m tande gen jounalis ki di ke nan lòt radyo sèk di yo te sipoze banm kout kouto nan kèm yo te dwe tiye m Ki moun ki di sa sa? rezon m di se pa sa Ki moun ki yon di ekip pou medya la yon ekip jounalis kap voye monte la map tande yo la nan laprès yap voye monte pou yon jounalis pou yon mikwo Pou ap preche vyolans, ou di yo te dwe bonm kout kouto a nan kèm pou yo te tiyem. Ou konn sak fèm mal nan jounalis ki di sa a nan lòt radyo sè la? Ou konn sak fè ke m pa tap mouri lè Moïse Jean Charles tap fè kanpay paske l son pitit Dessalines. Premye moun ki te lanse kanpay Moïse Jean Charles a lajan m se Magalie Habitant l te ye. Kòm li menm li se pitit Desalin, m pa tap ka mouri paske lajan m te fè kanpay pou bòs li. An non, an nou pa ale nan repwòch yo, an n rete nan sa k pase a ma Gaby a Bipa. Tande, kounye a la lè m kouri m kouri m kouri paske ban m di w byen jodi a sa mwen pral di la li pa angaje radyo a, li angaje Magalie Habitant. Radio mega. Bon m di w byen. Phtk, mwen di tout moun sa, lè m ap di l la, m ap di l sou gwo radyo sa ankò. Magalie Habitant pa t janm phtk. Ni de prè ni de lwen, mwen te Jovenel Moïse. Mwen te byen avèk Prezidan Jovenel Moïse, li pa t ko al nan eleksyon, li te zanmi m. M wè ta gen kèk moun anndan phtk ke ki zanmi m mwen gen salitasyon avè yo. Sa pa vle di ke mwen gen salitasyon avèk yon moun phtk men byen avèk kèk moun ki nan yon pati ke Magalie se phtk. Moun phtk yo gen ladan yo ki jalou de mwen depi sou prezidan Jovenel Moïse m ap sibi anba yo. Kiyès kiyès yo ye konsa? Non, ou pa kèt. Bay kèt non. Sa map di a map dil la ou pa kèt. Bay kèt non pou peyi a ka konnen yo. Ok, mwen fè banm di wè pati politik mwen mwen fèl ki rele kolabore, se paske m te pwan imilyasyon nan men moun phtk ki fèm te fè pati politik mwen mwen te lansel pak sent terèz avèk 6000 moun paske m te pwan imilyasyon nan men phtk. Kisa imilyasyon te Magalie Habitant? Paske peyi te lòk. Feyite lòk Mwen t ap fè tout tantativ mete pye m atè kòm yon fanm pou m te de lòk peyi. Mwen te chita avèk Prezidan Jovenel Moïse avèk tout ekip m ka di yo la, m te chita avèk Delege Garry Bernadotte, mwen te chita avèk Daniel DG Radyo Nasyonal, nou tout te chita ke pou nou te fè yon mouvman. Ekip phtk a te di Prezidan Jovenel Moise, Si w gen malè ke w kite Magalie Habitant fè mouvman sa a, pou se Magalie Habitant ki kenbe flanbo a, ke y ap mete w deyò nan phtk. Prezidan Jovenel Moise rele m, li di m, Magalie, w aprann m yon sèvis jodi a ke ou p ap ka fè mouvman. M di, Poukisa, Prezidan? Li di m ke moun phtk di m si ke m kite w fè mouvman an, y ap mete m deyò nan phtk, y ap bagay. M di prezidan sa w di? Ke tout kòb ki fin bay, tout bagay nou fin fè, tout moun mobilize. Li di m Magalie ou p ap ka fè mouvman an. Mwen di enben ok prezidan. M vekse m kriye. M di se derespektan, m ale mwen fè pati m. Banm diw byen, m ka deside yon moun pa ka enpechem pou yo dim kiyès ki poum pran. M gen dwa desidem tou nan politik m pala moun mwen vle. Yon moun pa ka desidem dim ke mwen trayi prezidan Mateli paske mal fè alyans avèk Anel Belize m pran kòm marim, mwen fè alyans avèk senatè Youri Latòti ke Tout sa Moïse Jean Charles ap fè mwen sipòte li, kem fè alyans mwen trayi yo. M pa sou phtk m paka trayi phtk. Ki moun ki di ke yo pat sipoze mare avek Anel Belizaire? Ki moun ki di w sa? Radio mega. Non ekip phtk ki di jodi a m trayi yo, m al pran Anel, mwen trayi yo, m ta trayi phtk, m pat phtk. Pou m ta trayi phtk, e si m te phtk, mwen pat phtk, m paka trayi phtk. Wè sak pral fèm mal Ismael Mesye Ismael avèk mesye Gino Wè sak pral fèm mal Jodia map pale ak yon zanmim Yon zele de phtk Li dim Magali Wè sak rive jodia Ou wèl a klè Sil pat rive konsa tap gon lòt bagay ki pi grav ki te ka rive w. Nou wè yon bagay nan rad ou a pa rab man li sanble avèk san eske efektivman ou resevwa yon kout kouto? Wi paske mwen te tonbe mwen di w li mwen te tonbe nan yon rivyè dlo dlo kote m te tonbe a paske m te fèb mwen te tonbe la se la ke lè m tonbe atè a sou do mwen blese nan rad la paske ou konn son rad li ye mwen blese ladann afè m tande ke yo voye foto m m tande m pran ki nenpòt 10 kout kouto m sou kabann lopital avèk yon wòch tou yo voye sou mwen m frape nan jenou m. Donk sa vle di pa gen kout kouto. Se kout wòch ou pran? Non, m pa gen kout kouto. Ok, ok. M pran yon kout wòch bò pye. Paske tout rès kout wòch yo, paske mesye ki t avè m yo kouvri m, se yo ki pran tout. Ki bò yo frape ou ankò nan foul la? Nan ki pati nan kò ou frape? Mwen grave tou nan ponyèt paske lè m te tonbe a, alsat la grave m nan ponyèt. Ok. Men kounye a kote w ye? Paske Facebook la di w lopital. Ki bò w ye kounye a la? Lakay mwen m ye wi cheri. Ma voye foto pou ou. Lakay mwen m ye cheri. Ou konn gen anpil moun. Ou konn kòman sosyete a ye. Eskize mwen mesye. Mwen jodi a la. Mwen pa konn mesye Gino. Ni an pent ni an penti. Mwen konn wè Ismael. Ismael pa zanmi m. On egzanp m ap ba ou. M rekonèt li. Ou ka ret konsa. On ekip moun jalou de ou. Poukisa yo jalou de mwen. Paske mwen chita la. Mwen te konnen paske sou radyo nou an, mwen te denonse tantativ dasasina yo ta pral fè sou mwen. Mwen te di, mwen te di l nan radyo nou an. Ki moun ki ap, ki ap planifye, ki moun ou, ki moun ki ta planifye asasina sa kont ou? Ki gwoup politik? Yo te planifye l paske yo di ke tout sa k ap fèt nan lari a kont Ariel Henry, mwen gen anprent mwen ladan l. Gouvènman an. Alye l yo tout gouvènman an. Epa m te chita la ka mwen. Mwen pa konn pyès moun yo di m patisipe nan kraze kay, nan boule kay paske mwen menm m pa janm preche vyolans. M poko janm mande mal pou pyès moun nan vi m. Paske si m te mande mal pou moun nan vi m jodi a yo t ap asasinen m, m t ap mouri. Bon nou nou pral fini Magalie Habitant ou endekse patizan pouvwa ou endekse phtk nan agresyon fizik ou sibi jodia. Allo? Sa vle di kem pat gen enfòmasyon, m pat gen bon enfòmasyon de li m pa tap dil. Wi alo? Wi Ismael di ke Ismael di w ke ou endekse ekip ki sou pouvwa e ou endekse egalman ekip phtk nan agresyon ou sibi jodi a. Ou tande m? Wi mesye Juno kounye a m tande w. Wi mwen di w mwen reponn yon kesyon ke Ismael poze w. Donk ou endekse ekip phtk e ekip Ariel Henry a nan agresyon ke w sibi jodi a. Ok ok men apre sak pase la. Paske se te ti mesye channmas yo kounye a yo se zanmim yo se alyem paske se mpa yo te ba yo fon misyon se pat yo ki te fèl yo menm a tout volonte yo. Magalie ap toujou nan lari a? Mpap janm lage batay la. Pou sa yap touyem nan yo mèt touyem pou li depa Ariel Henry san kondisyon sa yo pa vle a map toujou dil dènye fwa map pale pou tout rès tan yo se dènye emisyon map fè nan laprès mpap pale ankò map prepare batay pam nan. Alò, jodi a la, E ou an fas pouvwa a, ou endekse phtk, ou endekse pouvwa nan sa k rive ou jodi a la. E sètènman peyi a p ap rete konsa, fòk gen yon gouvènman. Alò, fòk gen moun, eleksyon ap òganize kanmenm. Jou eleksyon ap òganize anndan peyi a, kote Magalie Habitant ap ye? Nan phtk oubyen nan yon lòt kan? Mwen gon sèl senatè m nan, m pa ko konn a ki moun mwen ye. Sèl sa m gon sèl senatè. nan lwès la ke map mache dèyèl ki rele Arnel Belizè m pa gen lòt kandida m poko ap mache a pyès moun m pa m pa m pa afilye m pa alye pyès moun An Arnel kandida la? Arnel kandida o sena? Yes se sèl Sam genyen mwen menm sil prale map mache avèl m poko endeksem a ankenn politisyen ankenn moun poum di egzakteman map mache avèk entèl. Tou senpleman, Magalie pap mache a phtk nan nenpòt kondisyon li a. M ka mache ak tout moun san phtk. Donk ou vire do bay phtk definitivman? M pat janm nan phtk, m toujou di tout moun sa, mwen gen zanmi m ki phtk, mwen byen avè yo, sa pa vle di m ke m phtk. Mwen gen yon moun anndan phtk, mwen toujou pale de li, ki rele Prezidan Martelly, ke mwen gen yon apresyasyon enòm pou li. Donk Michel Martelly sa sil ta va kandida li pap jwenn sipò Magalie Habitant nan eleksyon yo? Nan, nan, nan. Magalie son moun ki gen konviksyon. Mwen si m pat gen konviksyon, m fè tout vi m map mache dèyè do Prezidan Jovenel Moïse, m pat janm fè yon kout gidon yon jou. Se moun de konviksyon. Mwen gen wi wi se wi non se non. Nan nenpòt kondisyon an m pap mache a phk. Donk jodi a ou renonse menm si w. Menm si w pat manm phtk donk phtk a pa gen kenn moun phtk de a zèk jiska prezidan de la repiblik yo pap jwenn sipò Magalie Habitant nan kenn eleksyon. Non, non, m pa ladan l. Boukante lapawòl. M pa ladan l. E moun, e mesyedam jovnelis yo, ki di ke yo se jovnelis yo? Non, m pa gen okenn pwoblèm avèk lè jovnelis. M gen dwa pa nan menm liy avè yo. Paske w konn sa k fè m gen dwa pa nan menm liy avè yo? Jan yo deside pou yo goumen an, mwen menm m pa goumen konsa. M gen dwa pa nan menm liy avè yo. Jodi a la, premye moun ki sòti twit. Pou yo pou yo pote senpati yo bon mwen se son lè jovenelis. Men se men se phtk ki enfante jovenelis yo. Non sa mpa bezwen konnen. Sa li pa pou mwen mpa foure kòm ladann. Mpa foure kòm ladann. Tou senpleman map di tout moun map remèsye tout moun ki te pote sipò yo bon mwen. Sa ki rele m, sa ki ekri m. Mwen gen on frè m ke ki rele Roro Nelson ki ekri m ke l pa jwenn mwen, li pote sipò l bon mwen, se pa paske li menm li se phtk, li se zanmi m, li pa byen avè m pou phtk. Li te pote sipò l, mwen di tout jounalis ki te pote tout sipò yo bon mwen. Pandan ke sa te rive m yo, mwen gen majistra fi tou ki rele m yo pote sipò yo bon mwen. Yo di m ke Magali anpil kouraj, mwen remèsye tout moun sa yo jodi a ki te pote sipò m, mwen remèsye fanmi m, pitit mwen ki t ap kriye, mwen remèsye Depite Ardel Belizaire ki mari m ki pote tout sipò l bon mwen, avèk tout ekip militan Petyonvil konsekan yo ki te pote sipò bon mwen avèk tout ekip mwen. Mwen remèsye tout moun. ni aletranje, ni p Ayiti ki t ap rele m, ki t ap pote sipò yo bon mwen. M remèsye tout moun an jeneral. Donk, anpil moun kwè se Michel Martelly, patizan l yo sètènman, ki depi l kandida l ap prezidan. Donk, ou pran pozisyon ofisyèlman anfas moun sa yo jounen jodi a. Ou riske pa nan pouvwa wi Magalie Habitant. Radio mega. M pa bezwen nan pouvwa, m pat viv de pouvwa, m son moun ki konn travay di wi, Mesye Ismael, m son moun ki konn ap travay de nwi map fè toto a kanivo poum fè vim wi, se toto a kanivo m fè poum fè vim wi, m travay di anpil wi nan lavim wi, De twa zè di maten m konn nan lari map travay di wi. Gen yon oditè Mwen fè vim jodia poum fè Magalie Habitant kòm yon pitit sòèt wi. Se pa lajan politik kite fèm viv non. Se travay m te konn travay nan nwit wi ap fè toto a kanivo wi. Map travay avèk Estrella, map travay avèk Mesye Hervé Lerouge. Nan nwit map fè toto a kanivo poum fè vim. Wi. Gon oditè ki ekri m la li di se paske Magalie Habitant wè Michel Martelly pa gen kenn chans pou l retounen prezidan peyi ankò ki fè ou pran ou pran gwo distans sa. Pa konnen. Mwen se pa premye fwa map di nan laprès ke mwen pa phtk. Se pa premye fwa map di l. Mwen di l souvan nan tout medya ke map pale. Yo toujou endekse m a phtk. Sa fè yo endekse m a phtk paske prezidan Jovenel Moïse te sòti nan phtk. Mwen te byen avèk prezidan Jovenel Moïse avan ke li te konn sa k te rele pou l t al nan politik. Èske Magalie Habitant jwenn sipò òganizasyon k ap defann dwa fanm yo? Mwen jwenn yo deja, mwen gen anpil ki ekri m. Mèsi anpil Magalie Habitant. Mwen gen anpil ki ekri m. Sa m dwe rele? Pati politik? Platfòm? Òganizasyon? Sa l ye? Phtk? Avèk phtk. Men sa ki enterese m nan tout sa Magalie Habitant di yo, e sa m pral di a m pral di l avèk anpil gravite, mwen m pa konnen non mesye, men franchman, Magalie Habitant di l nan mikwo a la, de jounalis,